Depi pratikman 17 mwa, ti mari pa moute, ti mari pa desann, lakay pi mal, lanmò Jovenel pwouve gwo sekrè nan zafè gaz, lwil, sik, spageti, aka aransèl, jodi a, se travay oligak yo, boujwa ki bloke kraze epi fini ak peyi a si n ta pran sektè blakawout la, Plis pase 417 milyon dola gaspiye, lajan dyaspora a pèdi pasi pala, bank santral pèdi tou 300 a 4 milyon de dola, selon sa analis politik la t ap rakonte jodi a, nou pa pale de koze kidnaping lan, 430 milyon dola ameriken sou trafik zam ak bal yo vann ak gang anndan peyi Dayiti. Bonjou bonswa tout moun tou depan kote ou ye sou latè mwen kontan ansanm avèw e moman ou pral tande video sa pa bliye konekte pi gwo rezo enfòmasyon an sou Fertivi 83 rezo enfòmasyon an selon Stanley Lika m pa vin pou baw kè sote ni fèw leve kouri sa ou pral tande yo la grav Jovenel, yon fwa ankò, louvri zye pèp la sou gabji ak malvèsasyon politik yo, jou k ap vini yo la pral pwouve traka e ak kalamite pèp sa gen pou l pase si tout fwa yo pa fè anyen e pita pral pi tris. M ap kontan prezante w pwen sa yo nan jounal la, m ap di w mèsi paske w fè chwa de nou, paske w rete konekte ak enfòmasyon yo e ou chwazi enfòme ou sou Sofia TV 83, si ou poko fè sa rantre nan fanmi an, abòne ansanm avè n pataje videyo a ak yon lòt zanmi ki pral tande plis enfòmasyon e kominote nou an ap grandi konsa tou nap kapab gen amabilite chak jou pote nouvèl la pou ou san wete ni mete. Donk, o nivo politik, pa rapò a egzistans BINUH, rezolisyon 2476, rezolisyon 2653, rezolisyon 2600 e rezolisyon 2645, kijan madan Lalime fè kite yo touye prezidan an? Mèsi! Mèsi. Donk kesyon pou poze oditè. Wi. Men gon misyon nasyon zini ki la pou ede peyi a ranfòse sekirite e bay prezidan an sekirite. Wi. Lè w al pran liv ke nèg ki te responsab entelijans ranseyman nan nasyon zini an ekri, misye rele Max Kehl, Kehl la ekri K-A-H-I-L, e liv la rele Zombie Files, ou ka achte li pou 19 dola 99 sou www pwen amazon pwen kòm. Wi. Lè w li liv sa a, E pou wè kapasite entelijans, kapasite ransèyman Nasyon Zini gen an Ayiti, Madan Lalim pa t ka pa okouran ke yo pral touye prezidan an. Otomatikman, epi yo toujou jwenn tout sa k pral fèt anndan peyi a, e se la ke anpil moun ap gen pwoblèm avèk nou. Ou mèt kontinye, frè m. Donk, jodi a, kesyon pou poze a, Madan Lalim, si l pa t ka pa okouran ke yo pral touye prezidan an, Eske l kite yo touye prezidan an tankou Pons Pilat oubyen eske l patisipe dirèkteman nan touye prezidan an? Epi dezyèm kesyon ke w pral poze tèt ou, apre gwo echèk sa a, kisa Madan Lalime ap fè nan peyi Dayiti toujou? Mèsi! Apre gwo echèk sa a, kisa ke BINUH, responsab pa Madam Lalime, ap fè anndan peyi a ke mentnan yo mete tèt yo, yo di w ke yo vle entèvansyon anndan peyi a? A ki kè Devan ki moun? Kòm yo di tout sa k al lekòl yo, yo rete sòt, yo kapab fè sa yo vle avèk yo, yo pa kapab lan moman sa la. Fòk nou kanpe pou nou di yo, en en, sa w te konn fè avan ou pa ka fè l mentnan. Jodi a se petèt sa k fè anpil moun rayi nou, paske batay sa fòk li fèt lan boul figi yo, jan yo te konn fè l avan, rantre, retire lame, retire lapolis, entegre yo, sa pa ka fèt an 2022 e an 2023 pral pi rèd pou yo, nou di non nou pa dakò l. Kisa l ap fè anndan peyi a ankò? Luca. Donk, toujou nan Nasyon Zini an, nou fin gade aspè sa a, sekirite a, ann gade aspè sanksyon an ki domine aktyalite an 2022. Oditè tande byen sa m pral di w la, sa a trè enpòtan. Tout gang ki kreye aprè 2017, yo te kreye pa oligak Petyonvil, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Pa chavòb elatriye, non grenn objektif, jete, touye prezidan Jovenel Moise. Wi. Moun ki te ede kreye gang sa yo, ant 2017 lè prezidan an fin prete sèman e 2021 lè yo touye l lan, se politisyen ki se esklav de mezon, esklav domestik, esklav kreyòl, oligak Petyonvil, opozisyon radikal la ki gen ladan l Nenel Cassy ki te konn bay inifòm, e la polis pou gang, wi. Ki te gen Andre Michel, ki te gen Rika Pierre, ki te gen Majori Michel, ki te gen Evalyè Boplan, bay m bezwen site non yo. Non non, nou konn non yo. Al gade tout videyo opozisyon radikal la de 2017 a 2021, w ap wè tout politisyen ki t ap kore gang yo, se yo menm ki kreye 400 mawozo, se yo menm ki te kanpe dèyè Izo pou touye la polis. Se yo menm nan peyi lòk k atake 15 komisarya e boule 15 komisarya, se yo k boule 5 tribinal pou pwoteje chèf gang a dwòg dilè. De 2017 a 2021, tout gang sa yo kreye pandan peyi lòk, se yo menm ki kreye gang ki nan Kwadèboukè avèk Lanmò 100 jou, avèk Chen Mechan, se yo menm ki kreye gang nan Kanaran, nan Matisan, nan Site Solèy, nan Vilaj de Dye, elatriye. Tout gang sa yo te gon grenn objektif jete prezidan Jovenel Moise. Wi. E nou menm tande entèvyou Vitelhomme Innocent kap eksplike kòman l te konn rankontre a Ariel Henry, kòman l te konn rankontre avèk Rika Pierre, tout nèg opozisyon radikal yo avèk Josué Pierre Louis pou te planifye kijan yo pral touye Prezidan Jovenel Moïse a 400 mawozo e se yo menm ankò ki fòme òganizasyon kriminèl Fantom 509 la. Donk oditè lè nap pale de sanksyon, depi sanksyon an kòmanse jiska jodi a ke map pale avèk ou la a, jodi a 26 desanm 2022, poko genyen okenn oligak Petyonvil, okenn politisyen ki mete gang ki la yo kap tiye pèp la, poko gen youn ki sanksyone. Prezantman ou wè madam la dim fin fou epi nèg an ayiti yo kote ke yo vle maniganse Ariel kote ke yo konstate ke pèp ayisyen ki vivan a letranje e ensi ayiti vini avèk yon sòti de kriz avèk yon gouvèneman ki vin mete sou pye kòman sòti ayiti lan kriz ke li ye a yo cho yo pa konn sa pou yo fè yo konstate ke plas yo pap kapab menm jan ankò Nou pap two two ajoute sou li, nou kwè ke lan moman batay sa la Lucas pou 2023, fò ke nou fon. Anvan n antre nan Anvan n antre nan 2023 a, fò pa bliye ke toujou nan dosye politik lan, ou gon ofansiv de la République Dominicaine kap travay avèk oligak libanè-ayisyen yo, Dimitri Vob e Jean Marie Vob pou fè 2 bagay. Wi, Premye bagay la, pou akselere entèvansyon militè pou vin pwoteje oligak ki touye prezidan an Pòtoprens. E dezyèm bagay la, mete pye sou kou sou migran ayisyen ki an Repiblik Dominikèn, politik rasis ke Abinader ap aplike kont ayisyen an Repiblik Dominikèn, li sanble anpil a politif ke nazi yo t ap aplike pou elimine jwif pandan dezyèm gè mondyal la. Donk nan sans sa a. Sa k ap pase Sendomeng lan, fò nou suiv li a 2 nivo. Premye nivo, alyans ki genyen ant Libanè Dominiken ki prezidan Repiblik Dominikèn ki rele Luis Abinader, ki bliye sa k reprezante les intérêts de la République Dominicaine e k ap vyole konstitisyon dominiken an, alyans ke l genyen avèk oligak rasis Libanè Ayisyen ki touye prezidan an pou fè 2 bagay, eseye kore entèvansyon militè, mande entèvansyon militè blan nan peyi Dayiti pou vin pwoteje Libanè Ayisyen ki asosye avèk yo, e dezyèm bagay la se vyole dwa tout Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn. Ofisyèlman, goud lan pèdi pli de 5 pousan de valè. Lè l te sou prezidan Jovenel Moïse, li te ant 62 e 98 goud pou yon dola. Jodi a, li 153 goud ofisyèlman pou yon dola. 153 goud pou yon dola. Se sa bank santral di. Men lè w bezwen achte l tout bon nan lari a, se 163 goud pou yon dola. Èske w wè sa sa vle di pou yon malere ki nan lari a? Ekspòtasyon nou, sa vle di sa nou voye vann aletranje pandan Ariel la a, reprezante 1 milya 172 milyon dola ameriken ke nou voye vann aletranje. Men sa nou voye achte aletranje, sa vle di enpòtasyon yo, pou ane sa a, nou enpòte pou 4 milya 523 milyon dola ameriken. Sa vle di ke pandan w tande afè malere pa bon nan peyi a, gouvènman an pèmèt ke gen 3 milya de dola, 3 milya 350 milyon dola ameriken ki sot an Ayiti k al aletranje. Sa vle di defisi komèsyal nou ane sa a reprezante 3 milya 351 milyon dola ameriken. Pou ke Ariel pèmèt ke oligak yo gen plis pisans ekonomik e vòlè leta a byen, Ariel a gouvènè bank santral la pou fè oligak yo kado leta a ekonomikman. Kisa nèg yo fè? Bon Bank de la Repiblik Dayiti ki te konn vann a 3 mil goud, 2 mil 500 goud, pou fasilite ke oligak y achte yon pakèt bon, donk mete pye sou kou Leta, Ariel fè yo vann yo bon yo a 800 goud. Ni mwen menm, ni ou menm, Busta, e ni oditè k ap tande a ki nan dyaspora a, yon envestisman nan bon brh s on bon bagay ke l ye. Men, mwen menm, ou menm e oditè k ap tande televizyon an la a nan dyaspora a e andedan peyi a, nou p ap ka achte layi san goud paske gon jan yo fè l ozanchè pou ke se bank lan k pou fasilite jwenn li. Sa vle di ke se bon brh ki ap fè oligak kado. Nan politik devalyasyon goud lan, nan politik devalyasyon goud lan, oligak yo manje twa ka rezèv dola leta te genyen nan Bank de la Repiblik Dayiti. Sa vle di ke nou te gen apeprè 900 milyon dola ameriken de rezèv. Ou konn konbyen l ye jounen jodi a, Busta? Konbyen l ye? 223 milyon. Sa vle di ke nèg yo bwè prèske 700 milyon dola ameriken de rezèv. Nèg yo pa nan griyen dan non. Nou menm nap gade anlè nèg yo menm yap kraze leta ekonomikman. An 17 mwa, Ariel depanse 334 milya de goud. Banm repete sa pou ou oditè. Lajan taks ou wi. Ariel depanse 334 milya de goud. Ou konn kiyès li fè bay kòb sa ke lap depanse a? Bank de la Repiblik Dayiti. Sa vle di yo finanse depans leta yo. Oditè, ou menm ki nan dyaspora a ki gen fanmi an Ayiti. Ou menm kap tandem an Ayiti la. An 17 mwa kote Ariel depanse 334 milya de goud nou janm wè l inogire yon pwojè andedan peyi a? Sa vle di yo depanse 334 milya de goud an 17 mwa pa gon pwojè ki fèt andedan peyi a. Ou konn konbyen kòb Ariel sot depanse la pou twazyèm trimès lan? 47 milya de goud. Pa gen anyen ki fèt avèk li. Toujou o nivo ekonomik, an n gade ki kote Ariel pèmèt ke oligak yo piye pandan 17 mwa. Ok. Premye kote yo piye, se sa yo rele nan lavi chè a. Ban m eksplike w kòman l fonksyone. Oligak la gen monopòl diri, li gen monopòl sik, li gen monopòl mayi, li gen monopòl bwason, li gen monopòl diri, li gen monopòl vyann, luil, li gen monopòl farin, spageti, manje ti bebe. Tout sa w konsome, kiyès ki gen monopòl komèsyal la? Oligak la. Donk Ariel kite oligak la monte tout pri manje, tout pri sa w konsome. Pa egzanp on ti daypè ke w te konn achte a 840 goud, jodi a l a 2400 goud. Donk nan manipili, manipile pri yo e monte pri yo avèk konplisite leta, nèg yo vòlè apeprè 43 milyon 700 mil dola pa mwa nan ribrik sa a. Lè w miltipliye l pa 17 mwa, nèg yo vòlè 743 milyon dola ameriken an 17 mwa nan men malere, malerès ki nan lari a, atè a. Ariel, ministè di komès elatriye ki pèmèt yo fè sa. Paske leta pa pwotwe, pa pwoteje konsomatè a se enterè oligak la ke l ap pwoteje. Sa a, se nan lavi chè a. Tout sa w manje, tout sa w bwè, nèg yo pran w la. 743 milyon dola ameriken an 17 mwa ke yo vòlè nan pòch ou kòm malere ki nan Site Solèy, ki nan Site Letènèl, ki nan Kaanahan, ki nan Vilaj de Dye, ki nan Kafou, ki nan Matisan, ki atravè peyi a nan 10 depatman yo. Nèg yo vòlè nan pòch ou 743 milyon dola ameriken an 17 mwa. Ariel ki pèmèt sa rive. Oligak yo k fè kòb sa nan lavi chè a. Dezyèm kote yo ke yo vòlò toujou o nivo ekonomik se nan gaz la. Ok. M pral eksplike w kòman yo vòlò w nan gaz la pandan 17 mwa e konbyen kòb ke yo vòlè w nan gaz la. Men anvan m eksplike w jan yo vòlò w nan gaz la, ann gade pri gaz la. Lè prezidan Jovenel Moïse asasine, galon dizèl la ta 163 goud. Ok. Tande byen, Wi. Lè prezidan Jovenel Moïse asasine, le 16 jiyè 2021, galon dizèl la ta 163 goud. Ariel mete l jodi a a 670 goud. Wow. Sa vle di an 17 mwa, Ariel ajoute 501 goud dogmantasyon. Ki reprezante 293 pousan dogmantasyon de dizèl la. 63 goud ke l te ye an pe de tan. 100, 163 goud ke l te ye sou prezidan Jovenel. Li te ye sou prezidan Jovenel Moïse. Ariel an 17 mwa mete la 670 goud. Sa vle di ke an 17 mwa li fè ogmantasyon de 501 goud nan dizèl la. Ogmantasyon sa a reprezante 293 pousan dogmantasyon. Men pèp la pa sòti nan lari pou sa yo. An nou kontinye. Ret tann li a. Pou gazolin nan, lè nèg yo touye prezidan Jovenel, galon gazolin nan te vann a 201 goud. Ariel vin mete galon gazolin nan a 570 goud an 17 mwa. Sa vle di yon ogmantasyon de 369 goud, an poutan, an pousantaj ogmantasyon sa a reprezante 184 pousan. Nan kerozèn lan, lè yo touye prezidan Jovenel Moïse, li te 163 goud le galon. Ariel, an 17 mwa, vin mete l a 665 goud. Sa vle di ke l ajoute 502 goud ogmantasyon, e ogmantasyon sa an pousantaj reprezante 308 pousan dogmantasyon. Donk konbyen kòb ke Ariel ede 5 oligak Petyonvil fè nan gaz la an 17 mwa? Nèg yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa ke yo vòlè nan gaz la nan pòch pèp la, nan pòch malere dirèkteman yo vòlè 90 milyon dola ameriken pa mwa an 17 mwa li bò 1 milya 530 milyon dola ameriken nèg yo vòlè nan pòch malere nan afè gaz la. Wap swiv e bousaw la. M an dirèk avèk ou, m ap koute w relijyezman. Nan kouran an, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, tout nèg blakawout yo. An 17 mwa, nèg yo pa bay kouran, y ap manje kòb blakawout lan, plis yo jwenn yon jij ki siyen pou yo pou y al vòlè plis nan blakawout lan. Nan blakawout lan, yo vòlè 450 milyon dola ameriken an 17 mwa. 450 milyon. an 17 mwa. Nan to de chanj lan, sa vle di ke lè dyaspora a voye kòb bay fanmi l an Ayiti, olye nèg yo fè 3 santim sou chak dola ke yo chanje an goud, nèg yo fè 6 goud sou chak dola ke yo chanje an goud. O total, nèg yo vòlè 36 milya de goud dyaspora jis nan to de chanj lan. Nan manipulation de la monnaie, sa vle di fè kòb la desann, fè dola a desann, fè goud lan desann pa rapò a goud lan. Nèg yo vòlè prèske 300 a 400 milyon dola ameriken nan rezèv bank santral ki oblije met lajan sou mache a pou desann goud la, men se yo menm ki fè manipulation an pou ke brh ka vin mete rezèv dola epi se yo menm ki pran rezèv dola pou al kòmande machandiz lavichè yo, yo fè kòb la nan dola, yo fè kòb la nan lavichè a. Kidnaping, lè w pran yon kidnaping koute ant 50 mil dola e 1 milyon dola ameriken. Pou ane 2022 a, yo fè 39 milyon dola ameriken nan kidnaping nan. E tout nèg konnen ki bank sektè prive k ap blanchi kòb la nan kidnaping nan. Nan trafik zam, 98 pousan zam ki t antre nan peyi a pandan 2022 se Florida. Nèg yo fè 430 milyon dola ameriken. Sa vle di nan achte bal, nan achte revòlvè, nan achte mitrayèt vin revann yo. 430 milyon dola ameriken. Tay bilan ekonomik lan. Si w gen kesyon sou bilan ekonomik lan anvan nou pase sou bilan sosyal e bilan politik lan, m ap reponn a kesyon adisyonèl ke w ka genyen sou bilan ekonomik lan. Wi, nou pral, nou, sou bilan, nou pral ale avèk. Oubyen, si w vle, n ap rantre nan sosyal la. N ap rantre nan sosyal la, wi. Ok. Ann antre nan bilan sosyal la. Nou konnen ke an jeneral timoun antre lekòl an septanm nan peyi Dayiti. Nan septanm ki sot pase la te gen 4 milyon 500 mil timoun ki te gen pou y al lekòl. Gen 3 milyon 500 mil ki nan lekòl fondamantal e on milyon ki nan nouvo segondè. Timoun sa yo pèdi 4 mwa lekòl. E lè lekòl la plizoumwen kòmanse reprann, se 53 pousan sèlman nan timoun yo ke lekòl louvri pou yo. Yo pèdi 4 mwa. Donk, reta edikasyon timoun yo akimile, lè w pran depi 2018 jan nèg y ap fè peyi lòk e bloke e kraze peyi. Lè m di nèg yo, lèzopozisyon radikal, lèzoligak elatriye. Egzakteman. Toujou nan bilan sosyal la, o nivo de lensekirite alimantè, sa vle di ke moun ki pa ka manje 3 fwa pa jou, moun ki pa ka manje 2 fwa pa jou, moun ki soufri malnitrisyon, gen diferan nivo malnitrisyon. Ka ki pi grav la, se sa yo rele ka kwatchòkò, sa vle di malnitrisyon volim 4. Lè w gen malnitrisyon volim 4, si w mete men w nan cheve timoun nan, cheve a ap rete nan men w. Ok. Gen 4 milyon 700 mil Ayisyen ki nan ensekirite alimantè de nivo 1 jiska nivo 4. O nivo lasante, sèvis de sante yo degrade nèt. Depi Ariel monte la a, yo pa janm pale on fwa nan radyo de kovid 19, sa nou te rele kowonaviris, ke prezidan Jovenel Moïse te kòmande plizyè tòn de materyèl pou ede pèp la a kowonaviris. Prezidan Jovenel Moïse te voye mon cash, li te voye pwodwi alimantè pou ede pèp la pandan pandemi an. Depi Ariel monte ou pa tande bagay sa yo ankò. Woy! Gon seremoni ofisyèl ki fèt nan peyi a an 2019 pou di kolera a fini nan peyi Dayiti. Lè Ariel monte la a, nou wè kolera a rekòmanse. Ok. Pa gen okenn ankèt leta ayisyen fè pou al gade eske se blan yo k vin lage kolera ankò nan peyi a. Ou wè Ariel ap opere a kolera kòmsi se yon bagay nòmal. Si peyi a an 2019 sou prezidan Jovenel Moise a tout travay ke yo te fè yo di kolera fini nan peyi a, si kolera a reprann sa vle di ke se yon seri de blan ki vin lage l. Poukisa Ariel pa fè ministè sante piblik fè ankèt pou wè kote souch kolera sa a sòti? Eske se yon kolera ki t andedan peyi a deja? Eske souch ki vin parèt la a se nouvo? Si l nouvo, ki blan ki lage l nan peyi a pou vin aksantye kriz lan? Pou wè Ariel pa pale de sa. O nivo sosyal, dosye ki domine nou pou 2022 a, se dosye migrasyon an. Gen migrasyon entèn, gen migrasyon ekstèn. Migrasyon entèn nan, se akoz de zòn ensekirite nan zòn metwopolitèn nan ki fè ke gon pakèt Ayisyen ki kite kapital la, ki retounen lakay yo nan pwovens. Gouvènman an pa genyen oken politik sosyal pou akonpanye tout malere a malerèz sa yo ki t ap viv nan zòn metwopolitèn nan pou retounen lakay yo. Lè te gen pwoblèm avèk malere malerèz, Prezidan Jovenel Moïse te gen kat ou senk pwogram sosyal ki te gen ladan l Moncash, distribisyon manje, restoran kominotè pou ede malere sa yo. Depi w wè Ariel monte pwogram sa yo pa egziste. Kòb la ap separe ant nèg ki nan sdp, MTV, tout nèg ki nan koalisyon gouvènmantal la, tèt phtk elatriye. Gen sa yo rele migrasyon ekstèn, sa vle di Ayisyen k ap kite pou Larepiblik Dominikèn, Lebrezil, Lechili elatriye. ok. Pa gen anyen an matyè de pwogram gouvènemantal pou pwoteje dwa dwa sitwayen sa yo ke y ap abize aletranje. Se pou lamigrasyon ekstèn. Ok. Toujou nan sosyal la, lè Prezidan Jovenel Moïse te la, te gen yon politik lojman sosyal ke yo te kòmanse devlope pou pèp la e pou polisyè. Ariel kanpe tout pwogram de devlopman sosyal atravè lojman pou ke polisyè a an fonksyon de ti salè l te konn touche chak mwa a, li ka bati ti apatman l, li ka bati ti kay li elatriye. Ariel koupe tou sa. Politik lojman sosyal. Toujou nan politik sosyal la, gon baye lo nan tout leta k egziste nan monn nan, asirans sosyal. An jeneral, se ofis nasyonal dasirans ke yo rele ona ki dwe ede nan sa. Se oligak avèk politisyen ki nan gouvènman Ariel lan kap kraze kòb travayè lona. Kòb sa yo ta dwe sèvi non sèlman pou akonpaye popilasyon vilnerab yo, men tout moun ki fin travay pandan 45, 50 an, leta te dwe voye yon ti chèk ba yo. Ti chèk sa a pa kab ale paske kòb ki nan lona a se oligak Petyonvil avèk nèg ki nan gouvènman an kap jwenn li, politisyen ki nan gouvènman an kap jwenn li. Kanta pou politik fòmasyon pwofesyonèl ou nivo sosyal, li disparèt. Nèg yo abandone totalman politik e popilasyon vilnerab yo. Kanta pou politik pou pwoteje timoun andedan peyi a, depi prezidan Jovenel Moïse fin asasine, sa disparèt. Malgre ke byennèt sosyal ap fè dè jefò, men l pa gen bidjè pou l ka kontinye fè jefò sa yo. Kanta pou fanm nan milye riral, ki reprezante 88 pousan aktivite de ekonomik yo, gouvènman Ariel la avèk oligak yo abandone yo nèt. Tout pwogram de kredi te genyen pou yo nan ONAPAM yo tout kanpe, ki te pèmèt yo jwenn yon ti kredi a yon to denterè 4, 5 pousan yo kanpe. Politik atizanal la, yo fè oligak Petyonvil kado l. Se pa leta k an chaj li ankò. Asistans sosyal pou granmoun, sa pa egziste. Andikape, sa pa egziste. Fanmi polisye ki tonbe yo, sa vle di madan polisye, timoun polisye ki tonbe yo, gouvènman an pa gen anyen ke l regle pou yo. Dè prè de 63 polisye, gen de moun ki di 75, prè de 75 polisye ki pèdi lavi yo pandan 2022 pou eseye ban nou sekirite, gouvènman Ariel la pa fè anyen pou pitit yo, anyen pou madanm yo. Donk, tout pwogram sosyal yo kanpe. Donk, jounen jodi a, se sa k bilan sosyal nèg yo. Donk, kesyon ke w pral poze tèt ou, nèg yo depanse ant 333, 334 e 407 milya de goud taks pèp la an 17 mwa e se brh ki finanse l. Donk, pa gen pwogram sosyal pou pèp la. Kote kòb sa yo ale? Eske se nan pòch André Michel? Eske se nan pòch Majorie Michel, Nenel Cassy? Eske se nan pòch Evalyè Boplan? Eske se nan pòch Rika Pyè ke nou wè ke laprès fè repòtaj, yo di misye vòlè 500 milyon de goud nan ministè planifikasyon? Kote kòb sa yo pase? 407 milya de goud an 17 mwa. Wi men, Luca, jis yon ti kesyon. Èske ou konnen ke bilan sa yo, E sitou avèk gouvèneman depatemantal ke ki ap pwone a. Ou konnen bilan sa yo k ap bay la, se tout de bilan avèk yon retraktasyon k kapab toujou al rekipere. Bon, sa vle di ke si w gen yon gouvèneman ki gen entegrite, ki gen karaktè, ki gen figi, ki reprezantatif, yon gouvèneman entèdepatmantal, premye bagay li pral oblije fè lè l monte, se fè yon odit de tout bagay sa yo. E, lè l fin idantifye kiyès ki vòlè, sezi kont an bank avèk tout byen ke moun sa yo genyen pou ranbouse Leta de tout sa nèg sa yo vòlè. An nou kontinye. Bilan politik lan. Politik. E, bilan politik lan, premye bagay ki domine ane a, se ensekirite a. Se yon ensekirite ke manm nan gouvènman ki nan gang te ligide, Ariel ladan l. Liskitel ladanl e Josué Pierre Louis ladanl e Bertho Dorcé ladanl eben Josué Pierre Louis te envite Vitelhomme Innocent nan palè pou vin diskite de separasyon de pouvwa nou chonje tout detay ki te bay nan entèvyou ki te fèt sou radyo e sou youtoub e Bertho Dorcé te nan trafik zam e nan gang e nan trafik drog misye tap libere drog dilè kolonbyen Liskitel yo te kenbel nan kidnaping e Ariel Henry Nan lèt de demisyon anbasadè Daniel Foot nan dezyèm paragraf la, li di misye nan gang. Donk, ensekirite a domine kòm dosye politik pou lane 2022. Lòt dosye politik ki enpòtan pandan 2022 a, se la politisation de la justice par les assassins du président et les assassins d'Eric Jean-Baptiste. sa a, nèg yo nonmen moun nan kou de kasasyon, yo nonmen moun nan CSPJ, yo nonmen moun kòm jij, yo mete jij denstriksyon inite pou al manipile dosye ankèt asasina a. Donk, politizasyon e asujetisman de la justice haïtienne. Sa vle di ke si gon gouvènman serye ki monte demen maten, youn nan premye bay li pral oblije fè, tout arete de nominasyon ki fèt nan pouvwa jidisyè a, rapòte arete sa yo, e revoke tout moun ki te nonmen yo si gon gouvènman serye ki monte. Donk 2022 a toujou nan dosye politik, asasina Eric Jean Baptiste la se yon bagay ki vrèman flagran. E youn nan bagay ka pral pèmèt nou wè kiyès ki touye Eric Jean Baptiste se semèn ki sot pase la a lè nèg yo vini avèk akò Haut Conseil de Transition an, Kote yo mete madan Maniga konkou jpw konkou yon nouvo vèsyon Joseph Mécène konkou yon figiran yon popetwèl yo vin avèk madan Maniga donk sa vin pèmèt nou wè ke menm moun ki touye Éric Jean Baptiste pou akouche akò sa a se yo menm tou ki touye prezidan Jovenel Moïse sa vle di ke gon lyen ant moun ki touye prezidan Jovenel Moïse yo e moun ki touye Éric Jean Baptiste paske lè w fon analiz swadizan akò 9 paj ke yo fè a. Se pou vin redore blazon Ariel Henry. Wi. Donk, asasina Eric Jean Baptiste lan son dosye politik ki deme. Lòt dosye politik ki domine aktyalite 2022 a se ke nèg yo pa janm pale de eleksyon. E nan diskou Ariel fè le 7 fevriye 2022, li di klèman nan diskou a pèp la pa konn chwazi nan eleksyon, jan l fè diskou a, lè w analize diskou Ariel te fè 7 fevriye 2022 a, Ou wè son kou deta elektoral ke lap prepare. Exactement. Donk non sèlman li ranvwaye eleksyon, men nan kad vizyon ni pou eleksyon, son kou deta ke lap prepare. E se pou sa nou vin wè ki sa ajanda politik 2022 Ariel la ye, e se sa la pral ye tou an 2023. Ajanda politik Ariel Henry a gen 4 pwen ladan l. E se bloke asasina prezidan Jovenel Moïse lan, bloke ankèt la, mande yon entèvansyon militè pou vin pwoteje l, fè yon koudeta elektoral epi kontinye ak koripsyon an. Nou wè tou pandan 2022 a, genyen 5 tantativ koudeta ki fèt pandan 2022 a. Egzakteman. Genyen koudeta ki te fèt 11 septanm 2021 an, koudeta sanglan k asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Men, pandan 2022 a, ann gade 5 tantativ koudeta yo. Ann ale ladan yo. Ou gen koudeta Montana a avèk Fritz Jean. Ou gen koudeta Penn nan pou al eseye pran pouvwa a. Ou gen koudeta Sali Piblik la avèk Aristide, epi w gen koudeta Wo Konsèy de Tranzisyon an. Men pandan 4 koudeta sa yo t ap fèt, Ariel t ap chèche yon fason pou vin gade kijan pou l remanbre tèt li apre 17 mwa, paske tout moun wè apre 17 mwa, li pa ka bay sekirite, li pa ka òganize eleksyon, l ap kraze ekonomik peyi a, l ap mande entèvansyon militè aletranje, elatriye. Donk lè w pran 4 tantativ. Koudeta a yo, Montana, Pence, Salut Public, Haut Conseil de Transition, e yo vin pran tantativ Ariel pou l remanbre tèt li, nan 2022 a te gen 5 tantativ koudeta. Egzakteman. Lòt dosye politik ki domine 2022 a, se entèvansyon militè. Ou genyen, andedan peyi a, moun ki pi cho nan entèvansyon militè, se oligak Petyonvil yo ki tiye prezidan an. Wi. Se Ariel Henry avèk gouvènman l lan e se nèg ki nan akò Montana yo. Egzakteman. Yo bezwen okipasyon anndan peyi. Nan koudeta Montana yo. Donk yo menm, pa egzanp nèg Montana yo, yo gen ansyen anbasadè ameriken k ap ekri nan jounal aletranje pou yo pou fè entèvansyon militè a pou vin enstale nèg Montana yo. W ap byen pale wi la. Yo gen ki ret aletranje? Yo gen ansyen anbasadè ameriken ki ekri nan jounal ameriken pou yo, pou yo fè koudeta pou vin enstale Montana. Bravo! Entèvansyon militè pou vin enstale Montana. Fòk pèp la ouvri zye pou l ap tande sa yo la. Fòk ke pèp la konprann sa k ap pase la. Wi. Ou gen Ariel tou ki sòti monitè nimewo 31, li mande entèvansyon militè Nasyonzini pou vin pwoteje gouvènman l lan, paske l konnen ke gon kote pèp la pral leve kanpe kont li, li bezwen militè etranje pou vin pwoteje l. Wi. E toujou nan koudeta yo, ou gen, alò nan entèvansyon militè a, ou gen olikak Petyonvil pou enterè ekonomik li, e an menm tan tou li marye avèk de blan globalis kowonpi ki bezwen vin vòlè sak anba tè e nan anba lanmè peyi Dayiti, se yo menm ki dèyè entèvansyon militè ke pèp la pa vle. E pou sa depi mwad jiyè, nèg y ap bat tanbou entèvansyon militè a, men je pèp la tèlman kale l pa ka pase.